Bonjou bonswa tout moun E kòman nou ye m swete ke tout bagay anfòm pou nou Bon wè jodi a la m poton ti videyo k trè senp Kòman w ka telechaje fichye sou Instagram Lè m di w fichye a sa vle di videyo w konn wè yo foto w konn wè yo san w pa nan fè screenshot Bon, wap itilize yon aplikasyon ki rele Insmith. Donk pou telechaje aplikasyon sa, ou prale sou Play Store. Wap klike sou Play Store. Lè w fin sou, ou rive sou Play Store a, ou prale nan ba de rechèch la anlè, wap klike Insmith. Nou wè li banm plizyè la. Ins met youn ki senp ins map ins met ins met po ins tan po wap pran ins met la epi lè w fin pran l jan nou ka wè a se li k moute avan li ekri telechaje videyo instagram wap klike sou li lè w fin klike sou li wap peze telechaje. ou enstale tou depan de telefòn ou gen nan men w lan. Lè w fini, w ap ouvri l. Kòman pou w ta telechaje yon videyo sou Instagram ak aplikasyon sa? M pral montre w sa kounya la. Pou telechaje yon aplikasyon sou yon videyo, dezole, pou telechaje yon videyo sou li, m pral montre w, w ap klike sou Instagram. Ou prale sou Instagram. Lap ouvri, lè Instagram fin ouvri fich yo la lap ba ou a. Ok, la wè louvri, lèl fin ouvri. Jan nou ka wèl la yon video kap pase la. Si m bezwen gen videyo sa san m pa nan fè screenshot oubyen fè videyo ekran, m ap fè yon bagay ki senp. M prale nan 3 ti pwen k anlè yo la, a dwat yo. Epi m ap pran kopye, w ap pran lyen an. Sa vle di w kopye lyen an. W ap pran sa a, lyen an. Ou kopye l. Epi w ap wè l di m li kopye lyen an. Ok, lyen kopye. W ap fè back. Lè w fin fè back. Ou ale sou Insmith. Lè w rive sou Insmith la, ou klike. Ou antre. Menm kote ou antre a, lyen sa w kopye a, l ap tou telechaje videyo a pou ou. San menm ke w pa nan peze anyen ankò, w pa nan fè okenn lòt bagay. Donk, m panse se fason ki genyen ki pi fasil pou telechaje videyo sou Instagram, pou telechaje foto. Pa bliye e sou. Ou fèk vin sou chanèl sa, pataje videyo a, like, epi pa bliye abone pou ka jwenn tout nouvo videyo nou yo, aktive yon ti klòch ki byen fasil pou ka jwenn yo. Men ni jan wè a la, videyo m nan gentan sou li. Donk la, men ni, videyo m nan kap telechaje la. Men ni, jan nou ka wè la, videyo a 1,39 mo. Donk la, lap telechaje. Ok. Ok Ok Jan nou ka wè l la la videyo m nan fin telechaje Donk lè videyo la fin telechaje konsa Men tout kote w ale w ap wè l M pral montre w Osi senp ke sa M ap fè bak Epi m just ale nan fichye telefòn mwen File, m ale nan fichye telefòn mwen, epi la, gade m pral pran videyo, otomatikman m pran videyo, w ap wè videyo m nan tou monte la, ok, men videyo m nan. 1,39 mo meni Donk pa bliye like abone Donk son plezi pou mwen pou m fè ti video men pou n ankouraje m abone like pataje video a Tchao.